Kredi 7 septanm 2022, nou anba kafou rezistans. E lè n di kafou rezistans, nou sonje espas sa te batize kafou rezistans pa rapò a peryòd phtk dezyèm vèsyon an, pa rapò a tout ekzaksyon l t ap fè sou popilasyon an, pa rapò a sa n t ap denonse. pa rapò a grand mobilizasyon ki te konn demare la, e ke jodi a 7 septanm ankò, nan kontèks politik byen detèmine kote ke ou gen Ariel Henry ki se a la fwa prezidan e premye minis, sou baz yon akò tèt chat ki rele akò 11 septanm, e ke se kominote entènasyonal la ki enpoze l veritableman, e malgre enpozisyon kominote entènasyonal la fè, sa n konstate, se ensekirite ou jwenn anndan peyi a ki vin pi rèd, se lavi chè k pi rèd, se on dola. ki sanse pou 150 goud jodi a, sa n konstate se koripsyon. Koripsyon nan ansanm de bwat nan administrasyon piblik la. CAS, se koripsyon k ap fèt. Fon nasyonal de ledikasyon, koripsyon. Ministè planifikasyon, koripsyon. Yon ansanm de lòt ministè, se koripsyon. E ke jodi a popilasyon an, on galon gaz, Se ozanviwon 300 dola, 1500 goud ayisyen nou pou achte l, paske jisteman ekip sa a pa gen okenn kapasite pou kapab planifye pou popilasyon an. E se nan sans sa, nan liy yon ansanm de vag mouvman de mobilizasyon ki te kòmanse, nou menm, 7 septanm, nou nan lari a, e pa senpleman 7 septanm n ap nan lari a, n ap nan lari a jiskaske Ariel Henry lage pye l, Ariel Henry sipoze lage pye l. Paske ozanviwon 1 an, ozanviwon 1 an de jesyon alafwa prezidan e premye minis pa gen okenn rezilta. Sa n konstate, gon ansanm de moun ki te bò kote nou, ki t ap batay sou teren an nan kad opozisyon an, yo te di yo pòt pawòl pèp la, jodi a yo pa pòt pawòl pèp ankò, se pòt pawòl Ariel Henry, se pòt pawòl primati. E ke menm moun sa yo, yo met tèt ansanm avè Ariel Henry pou kapab fè koripsyon. jesyon nan administrasyon piblik la. Nou menm, kòm jenn gason konsyan, kòm jenn gason avize, nou di batay la sipoze kontinye paske klèman nou dakò ke batay pou byennèt pa janm fasil paske esklav yo te pran plis ke 300 zan pou te mennen batay sa e se poutèt sa nou di a notre vi e peril n ap kontinye mennen batay pou byennèt la e se poutèt sa n ap di anbasad amerikèn ou pa inosan nan sa k ap fèt la. N ap di ke yon gwoup yo pa inosan, n ap di yon ansanm de anbasadè anndan peyi yo pa inosan e ke batay la ap kontinye jiskobou. Lari an pou le moman se sèl altènativ ke jenn gason avèk jenn fanm sosyete ayisyèn nan sanse genyen. Paske jodi an li klè, tout lòt espas kote pou moun ta rekreye yo, yo sanse yo pa egziste ankò avèk ekip sa ki la. Depi le 7 out Pa bliye ke Sektè Demokratik e Popilè a li menm li te fin sòti nan akò a nan asiz ke yo te fè nan Iguana a. Ebyen, depi le premye septanb, nou te lanse yon operasyon chèche chèf gang, delenkan, vwayou ki rele Ariel Henry a. M kwè ke nou te di 5, 6, 7, 8 jiska 9 septanb, n ap kontinye mobilize, n ap kontinye chèche chèf gang ki rele Ariel Henry a. Paske li klè, nou di mannken plastik ki nan Primati an, gwoup vwayou, gwoup delekan sa yo ki la a, yo pa gen anyen de bon ke yo kapab pote pou sosyete ayisyèn nan. Jodi a nou di, antwopolojikman, sosyolojikman, istorikman, peyi sa a, li p ap gouvène, li p ap administre, li p ap dirije. Ebyen, si gwoup moun sa yo ki la a, se plis masak ki vin genyen, se plis kidnaping ki vin genyen. E lè nou wè sa yo, lè nou wè masak, nou wè kidnaping, nou wè. Gangsterizasyon an, gang yo vin gen plis espas nan men yo. Nou di bon, lè sa nou wè nou nan twazyèm vèsyon phtk, paske ansanm de bagay sa yo, yo fè pati de adn ekip phtk a. Enben se sa k fè nou menm, onivo Sektè Demokratik Popilè, nou toujou rete nan lari a paske nou di, kè depi se kote de a twa moun reyini, SDP ap toujou la pou l kapab toujou kontinye sipòte popilasyon ayisyèn nan. Pèk nou ki la, ki toujou ap goumen, epi ki toujou prezan nan tout evenman. E men, mwen prezan, on lòt fwa ankò, nan 7 septanm nan, paske prensipal revandikasyon pèp la pa satisfè. Depi prensipal revandikasyon pèp la pa satisfè, w ap jwenn Sè Jan Lwi nan lari a. Pa egzanp, sa m rele prensipal revandikasyon pèp la? Pèp la di li vle yon lòt kalite gouvènans. Gouvènans mandosefal la pa bay rezilta. Donk non, FND, Fòs Nasyonal pou Lademokrasi, opte pou yon nouvèl gouvènans. Donk, pa konsekan, n ap goumen, jisteman nou sou teren an, nou ap mande yon nouvèl gouvènans. Yon nouvèl gouvènans demokratik k ap gen yon rejim ki evidaman yon egzekitif bisefal. Bicéphale ki pou gen ladan yon prezidan avèk yon premye minis, 2 moun ki serye, 2 moun ki entèg, onèt, ou konprann sa m di w la, se pa moun k ap vin plen pòch yo, se pa moun k ap vin anrichi. Peyi a pa gen bagay pou nèg vin anrichi la, kèlkeswa moun nan wi. Depi l vini se kòripsyon l ap fè, n ap konbat li, w a konprann. Donk, se pou sa nou nan lari a. Nou nan lari a paske pèp la pa ka manje yon fwa pa jou. Nou nan lari a paske pèp la pa gen sekirite. Nou nan lari a paske jisteman, pèp la pa ka deplase, yon sitwayen pa ka deplase de pwòpre libète l. Don zòn a yon lòt. Li pa nòmal jodi a m se moun Machan Desalin. M moun Latibonit. M pa ka deplase m al Latibonit. Paske an jeneral se chak samdi m ale. M pa kapab paske tou senpleman yo gangsterize zòn nan. Nou te toujou denonse fòm ensekirite sa a. Nou di son ensekirite deta ke nou asimile a yon teworisme deta. Sipòte pa yon sèten kominote entènasyonal. Byen evidaman gen de otorite ayisyèn ki ladan l. Nou denonse tout fòm de bagay sa yo e jodi a jisteman nou nan lari pou yon lòt fòm kalite leta, pou yon leta demokratik, pou yon leta k ap bay jistis, pou yon leta ki bay enpòtans a sitwayen ak sitwayèn li. Se pou sa m nan lari a. Nou klè nou menm. Depi lè nou te jèn gason, 1984, nou pran angajman demokratik nou. Nou pa janm renye a yon segond avèk konviksyon demokratik nou. N ap kontinye goumen, nou konstitye yon veritab pòl politik Se tout moun ki bouke ak ensekirite, tout moun ki bouke avèk gang, tout moun ki bouke avèk lavi chè, tout moun ki bouke avèk dola y ap sere la, tout moun ki bouke avèk gaz y ap sere, y ap fè lache galon gaz 300 dola, tout moun ki vle yon peyi granmoun, tout moun ka viv tankou moun, kote moun ka manje, mizwe sante. jwenn lekòl, jwenn travay, jwenn kay, jwenn byennèt jeneralize. Nou tout, sa se mouvman pa nou li ye. Se poutèt sa nou di tout an jeneral, yon sèl modòd. Modòd la, se modòd leve kanpe, kole zepòl nan tout peyi a pou nou rive chanje sa. Donk, nou ap rive chanje sa avèk yon leve kanpe jeneral ki pèmèt ke nou te toujou di l la, nou te toujou di ke, enben, jan nou te toujou di l, e, eskew pe fè m Nou te toujou di, meyè fason pou nou rann sèvis a popilasyon ayisyèn nan, se lè nou dakò pou nou antann nou vè yon pwojè ansanm, se lè nou dakò pou nou mete de kote tout ti enterè mesken yo pa t janm tande, se te ti enterè konbin, se te enterè zanmitay ki mennen peyi a pèdi 1 an la. Nou menm nou toujou klè a kesyon meyè fason pou nou chanje sa, se swa nou dakò pou nou fè yon revolisyon ki kab pèmèt ke nou chanbade leta, Nou ale vè de nouvo pwojè ekonomik e politik. Si nou pa dakò, n ap fè manifestasyon moute desann, se pou nou dakò, se konstitisyon k pou aplike, dan la mezi di posib, nou p ap janm rive rezoud kriz la, n ap mennen peyi a vè yon gè sivil e se sa Loni ap tann pou l kapab fè bèl, fè enterè l nan kriz la. Nou nan lari an pa rapò revandikasyon popilasyon ayisyèn nan. Ki sa popilasyon an di? Yo vle Ayiti paradi pou nou tout, li pa karadi pou 2 pousan moun. Dezyèmman, yo vle pou dola a bese mwenske 100 goud. Twazyèmman, yo vle pou moun yo jwenn dola yo lè yo voye dola pou yo. Katriyèmman, yo di fòk lavi chè a bese, fòk yo jwenn gaz nan ponp yo, e yo di toutan Ariel pa kite peyi an, mobilizasyon yo p ap kanpe. Se sa nou di jodi a. Se pa pou jwèt non! Revandikasyon pèp ayisyen klè wi! Se depa Ariel yo mande! Dezyèmman yo di fò dola bese mwen 100 goud e yo vle pou moun yo jwenn dola yo lè yo voye dola pou yo an Ayiti. Yo mande pou gaz bese pou yo jwenn gaz nan ponp yo e pou lavi chè a bese. Se sa wi, nou klè sou sa. Revandikasyon pèp ayisyen an se pa yon revandikasyon jwèt non. Nou nan lari a tout bon. Nou gen revandikasyon Moun yo di, Ilfo ke Ayiti paradi pou tout Ayisyen, se pa sèlman pou 2 pou san moun. Ansuit, yo gen yon seri de revandikasyon, yo mande pou dola bese mwens ke 100 goud, yo mande pou yo ba moun yo dola yo jan yo fè transfè pou yo, yo mande pou yo retire dola 50 la, yo bezwen gaz nan ponp yo, yo vle lavichè a bese e yo mande depa Ariel nan tèt peyi a.